Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Bagay yo anpil, e nou pote anpil enfomasyon pou ou. Ebyen fòn di ke jodi ala te genyen yon ti moman tansyon bo lekol peti seminè. Kolèj Sen Marsyal. Paske e te gen tire e ta sanble genyen katouch ki menm e pèkite sou mi lekòl la. Donk sitiyasyon sa a te rann anpil elèv afole. Men kisa ki te alabaz sitiyasyon sila daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke ebyen se ta yon kidnaping ki vin fèt bò lekòl la e se sa ki te pwovoke moman tansyon sila. Pa t gen tansyon sèlman nan nivo bò lekòl primè Sen Marsyal, ebyen te genyen tansyon nan tout lari Pòtoprens. Tansyon antre manifestan e polisye. E koute byen, nan kad manifestasyon sa a nou ta kapab di bilan an se ke gen yon jounalis ki li menm mouri pa bal. e genyen plizyè lòt ki blese. Genyen anpil moun nan manifestasyon an ki fè kwè ke manif sa a t ap dewoule san ankenn pwoblèm, san ensidan, pa t genyen pwovokasyon. Epi, se gade yo gade yo wè yon lafimen ap vin jwenn yo. Epi, gen anpil moun ki di, a oke, se kèk bagay ki pran dife nan zòn nan paske se te yon manifestasyon vrèman pasifik daprè sa yo di. Epi se lè yo gade yo wè se gaz lakrimojèn lapolis kòmanse ap voye. Epi sa w tande la moman tansyon. Epi tansyon an rete jiska dan laprèmidi. Ebyen se sa ki lakòz tout m ta kapab di vyolans sa yo nan manifestasyon sila. Nou kapab di elas paske nou pa t panse ke t ap genyen tout vyolans sa yo nan manifestasyon an. Gen anpil moun ki yo menm denonse konpòteman oubyen atitid polisye ki te la pou te kapab bay sekirite nan manifestasyon sa. E koute, Sèjan la diz ke ebyen lapolis pa gen dwa ap aji konsa. Mwen m vrèman pè. M vrèman pè. M pral pèmèt ke nou swiv kèlke reyaksyon. E se pa imaj nou gade deja. Peur dans le sens ke, ebyen, sa kap pase la m vle ke pou pa gen sa n ta kapab rele yon gwòny antre la popilasyon e dè polisye. Lè popilasyon an wè polisye pou pa ap di, ebyen se kriminèl nèg sa yo ye. Paske la polis elle est la pour proteger et servir la population. Donk m pa vle kòm si pou genyen yon animozite antre popilasyon an e sèten polisye. Paske gon bagay pou n konprann. Polisye yo se pitit nou. Polisye yo sòti nan san nou. M pa kwè gen yon polisye ki touche 30 mil goud non. Yon senp polisye, petèt lajan sa a, se yon enspektè ki kapab touche 40 a 50 mil goud. Men sinon, polisye sa yo, ajan 1, ajan 2, ajan 3, ajan zewo, m pa kwè nèg sa yo rive nan kòb sa. Men de tout manyè, antouka nèg yo te vle asime responsabilite yo pou pa t kite manifestasyon an dejenere. Se sa k fè yo pase alaksyon konsa. Men gen moun ki akize yo kòmkwa yo ta pran kòb nan men pwopriyetè izin sa yo pou kapab touye manifestasyon. Ekoute, la revandikasyon, dapre anpil moun, elle est juste. E vwala poukwa, jounen jodi a la, anpil sektè kòmanse jwenn sektè ouvriye a nan demach sa a l ap mennen oubyen nan altènativ sila a pou kapab jwenn yon ti kichòy. Ben se triste paske nou pat vle sa rive ekoute jounalis ap kriye lòt fanmi moun ap kriye map gade poum wè anpil moun ki blese yon sitwayen li menm ki sanse pèdi pyel paske pyel kase men se grav se grav m denonse men m pa vle kritike men de tout manyè bagay la rèd. An nou swiv kèlke reyaksyon patikilyèman reyaksyon Arnel Remy ki li menm. denonse konpòteman lapolis e li fè kwè li pral entante yon aksyon an jistis kont tout polisye sa yo ki ta enplike nan vyolans ki fèt jodi a nan kad manifestasyon ouvriye yo. Pagen polis yo nan peyi a son bandi ki genyen se bandi ki genyen pagen polis yo mete inifòm la polis sou yo yo kapab detui nou antanke jounalis sak rive la nou gen kèk frè nou ki mouri deja men kou lòt ki viktim la ankò genyen ki mouri sa fè nou mal anpil sa moutre ke nou ap viktim de jou an jou sak ap viktim nou se lapolis si gen bandi ame ap tire sou nou, ap tire jounalis parèy nou, epi pou lapolis ap fè menm travay la, sa moutre ke nou menm antanke jounalis, vi nou an danje pandan ke nou menm nap sèvi sosyete a, pandan ke nou menm nap enfòme peyi a de sa kap pase. Lè nou pran yon imaj, nou pran yon foto, nou distribye l, se pou nou kapab enfòme moun ki pa ap nan lari yo, se pou nou kapab moutre moun ki lakay yo, moun ki aletranje yo, kòman peyi a ap mache. Mwen detache m kont yo. Ou te kouche devan machin nan pou nan detache li, sa vle di kisa? Paske se vowom peyi a yo ye, se powom sistèm nan yo ye, se tchoul sistèm nan yo ye, se yo menm k ap maspinen mas defavorize a. Je sa a vle di w pa pè? Sa m gen pou m pè ankò? Bon yo tiye m deja, yo blanchi m deja, kisa m gen pou m pè? Pierre Esperance kote w? Map mande kote moun sa yo. Eske moun faktor yo pa moun tou. Se sak yo pap di mwen menm. Se sak metem la jounen jodia wi. Kote jistis jounalis yo tiye yo kote fèl soti. Se yon kamera ki nan men yo. Se yon mikro. Se pa zam ilegal ki nan men polisye yo. Chak polisye son gang. Mwen pran pou angajman mwen di sa. E se si nou di konsa. Si nou pa jwenn. Si nou pa jwenn salè reyèl lan, n ap kòmanse boule faktori yo tou. Paske nou pa gen chan kann. Esklav yo pa gen chan kann. Sa vle di ouvriye yo pa gen izin tou. Se sa ke nou di. N ap prale jiskobou. Jiskobou nou prale. Lè dola a se si goud. Lè dola ameriken ap moute. Moun nan gon kay 20 mil dola ap peye. Lekòl timoun ogmante. Se nòmal pou l pran lari a pou l manifeste. Lè jounalis la fè yon travay ki liberal, lapolis pa gen pou l ap tire sou li si yo pa t menasan. E gen matisan la, gen moun k ap mouri, moun k ap pete kidnape, lapolis pa janm ap fè zak sa yo. Poukisa se sou jounalis yo Dossier toujou! Bon, ça son zin, hein, oui. Mais écoutez, moi je trouve que le type, il est un peu eh, fair play. Il joue au fair play tout de même. Parce que c'est un voice qui viral sur les réseaux sociaux. Voice là, c'est de Yon Yon. Yon Yon qui lui-même fait même en prison. Mais écoutez, gagné yon proche Yon Yon. Qui lui-même la pile à 700 000 dollars. 700 000 dollars, je me demande est-ce que c'est 700 000 dollars haïtiens ou 700 mil dola ameriken. Menm si se 700 mil dola ayisyen, la sòm elle est colossale. Men ekoute! Yonyon li menm fè yon deklarasyon de fair play, m pa konnen si se pou kapab fè moun sa dòmi paske li di ekoute euh nou nan fanmi ansanm. E m pa kwè sa w fè a pral lakòz ke mwen fè reprezay. Non, m pa moun konsa. Gen anpil moun ki di m ke écoutez, je dois passer à l'action. Non, m p ap fè sa. Men sèl sa m konnen, m se yon milyonè. M gen anpil lajan. Avèk zam mwen, jan m fonksyone, m fè anpil kòb. Donk sa pa deranje m. M swete ke ou fè anpil siksè ak lajan sa ki nan men w. e m swete ke ou byen pran swen tèt ou pou anyen mal pa rive w. Men sèl sa m konnen, si yon moun fè m yon bagay ki pa sa, ebyen moun sa a l ap peye konsekans lan kanmenm paske lè m fè yon zak, tande byen wi, lè m fè yon zak, mwen fè yon mal. Men mal la, li fè byen pou senkant lòt moun. Sètadi, mwen fè yon mal, epi an retou, mwen fè senkant byen. Èske se Yonyon vrèman k ap pale a, mezanmi? Tèt chaje! Ann tande. Ban m di w yon bagay, men. Ti sa pa ka enbrene m, men. Ti sa w fè a pa ka enbrene m. Pran 600 mil dola nan men moun yo a 5 mil dola ameriken, ti sa pa ka enbrene m, mò. Sa pa ka fèm ni cho sa pa ka fèm ni frèt bon ou pran yo ou kite tout moun sa yo dèyè ou kite tout moun sa yo dèyè manman ou sè bagay sa vle di lè w fè sa yo bon se mwen menm m pral fè yon bagay ki mal m pral gen menm fwa avè w non monchè m pa ka gen menm fwa avè w monchè m pa menm jan avè w monchè gade mizè di sa pa ka fè m wè menn m pa menm jan avè w menn timoun yo pou mwen yo ye menn. Kit li ye matant mwen li ye grann ou avèk grann mwen yo 2 sè yo ye e yo k pou wont m pap wont ou panse m pral met divizyon nan fanmi an manti monchè e ou pap m pap wont wap manje kòb la lap fin manje wap kakal wap fini men sof ke sa map di w mechan anpil ou mechan anpil si w wè m kap achte kès bal pou 80 mil dola e pa gen sa m fè m pa rele w m di w yo ou pran tout lajan sa w sove avè yo. Ou mechan anpil Ou mechan anpil pou mizè m pase avèw ou pa mouri Ou mechan anpil Men m pap janm fè w anyen k mal M pap janm fè moun yo anyen k mal E lajan l ye E lajan l ye Mwen m konn moun anvan lajan M konn lavi moun anvan lajan Fòk wè m mwen m pa m ba lajan enpòtans Ay mwen m son milyonè m ye M son milyonè M pa fake milyonè non m son milyonè M pa bay sa règle anyen mwen E pa ou menm ki fè m milyonè E pa moun ki fè m milyonè E zam mwen k fè m milyonè E may mwen k fè m milyonè E sa m fèk fè milyonè. E may mwen, vann tè, negosyasyon tè, dyaspora, e sa yo k fè m milyonè. Baz la pa ta ka fè m. Baz la, m pa m di baz la tou. Men e pa kòmsi nèg vòlò lajan nan baz la k fè m milyonè. Vann tè m, plant mwen, sa m fè, a moun m konekte, a moun kote otorite m konekte, moun nan otorite m konekte yo, e sa yo k fè m milyonè. Sa yo pa ka fè m. Ni cho, ni frèt. Manke 300 mil dola pou pran yon milyon dola. Sa yon ti bouda monnen liye menm. Sa yon ti monnen. Ti monnen sa pa ka fèm ni cho ni frèt. Nan vòlè kwa bon. Yo kite Miguelo. Kite Ketli. Tata. Katiana. Yo sa pral fè ti moun sa yo. Ade yo pral panse m pral fè ti moun yon bagay ki mal. Non monchè. Pa gen moun ki ka moute tèt mwen pou m fè ti moun yon bagay mal. Pa gen moun ki ka di m pou m fè Ketli yon bagay mal. E pou mwen li e san m li e. L ap toujou rete pou mwen. E ou k ap wont. E ou k ap soti wont. E ou k ap soti kòm enpav. E ou k ap soti kòm enpav. Mwen m pa yon endijan pa yo. M pa yon nèg ki pa endike. Mòl fè kou moun yo ken bare mal on ken se si mal sofke lajan nan moun manje lajan boule lajan manje lajan sofke di ou tou pa gen moun ki fèm boul pa peyel ay mwen se pye bannan nan mye wè ti blante sou vel de pati san bat kon de pon lajan de sou wè kou nyal tounen e mwen la mande se kan goul boul manje e mwen la mande se kan goul boul manje sofke m dwe pye bannan nan mye pa gen moun ki fèm ou bay mal pou pa peyel ou pa peyel jodi wap peyel de men kanmen de pye mwen moun nan fò bagay men. Wap peyel kanmenm paske mwen mpa renmn fè moun mal pi gwo mal mka fè yon moun se pran kòb nan men yon moun al separe ba yon pakèt lòt moun al ede yon pakèt lòt malere al ede yon pakèt lòt malerèz e pi gwo mal sa mka janm ka fè yon moun men lèm fè yon mal mbouche 50 mfè 50 byen avèl yon grenn mal la 50 byen lè sa Bondye Bondye bouche mal la sa sèlman mte ka diw men anyen moun paka moute tèt mwen wè nèg ap moute tèt mwen la fè sesi fè sèlò nèen anyen paka enbrenenm pagen moun ki ka dim kisa mfè pa gen moun ki ka dim sa mpa fè sof ke mkonnen mwen map ret tèt atèt mwen pozitif map rete dwat map rete dwat kounya e jona. Ki pou e nyès jona kap vin peye lajan dèyè, lajan sere nan men moun e moun kap vin bofite lajan sere e moun sa kap vin peye moun lajan nou dwe dèyè e moun sa kap pot lajan vini pot lajan bay e ak lè ou pòv nou dwe gad yon bagay ou panse ou fò men sa ou fè la pral dim ou fò sa yo kou fò li non mwen sa pa kou fò bon djè e fanmim ki pran lajan. Fanmi pa kalbwa. Si yon etranje ki te pran l, n ap fouye tout moun etranje a gen dèyè a. Men se fanmi sa m pral fè. M pral touye moun yo. Ou konn sa w fè a byen. Ou nèg konnen depi w konn m pa ka fè moun yon bagay ki mal. Sèf ke Bondye ka pwomèt mwen l monchè. Bondye ka pwomèt mwen l. Sa sèlman m te ka di w. Apre sa frè m, bòn joune, bon vwayaj e ke Bondye pwoteje w frè m. Ke Bondye pwoteje w. M ta swete w rive an byen. Bon jiska prezan map pale avèw la m pa nan renmen mal pou ou m ta swete lavi timoun yo ret an byen madanm ou pitit ou fanmiy yo pou lajan yo pou lavi yo ret an byen m ta swete w pwogrese menm jan avèm sa sèlman anpri sa anyen ankò frèm mèsi papa. Antouka yè mwen pat gentan ba nou enfòmasyon sa e map pase an vrak sou li Jacques Robert Etienne yon kad bank repiblik dayiti yo asasinen ni yè madi an. Viktim nan te responsab odi sistèm enfòmasyon nan nivo Bank Santral, li se tou pwofesè nan Fakilte Syans Inivèsite Deta Dayiti. Daprè enfòmasyon ki ap sikile sou entènèt, se ke mesye sa li menm, ebyen li gen 2 pitit fi e li te. Chape de justès nan yon premyè tantativ de kidnaping. Se grav. Le duel entre Ariel Henry et Claude Joseph et finalman m ta kapab di celui qui parait le plus puissant ebyen li pase à l'action. Ebyen Ariel retire tout sekirite. Claude Joseph epi tou li mande pou Claude pote machin vini e Claude Joseph li menm estime ke sa se yon annui an plis, yon pwovokasyon de pli, men ekoute Claude Joseph ki li menm lontan ap kritike Ariel Henry e menm pwente li di dwa nan asasina. Ansyen prezidan Jovenel Moise e koute Ariel Henry dwa reponn o kestyon de la jistis, Ariel pa janm fè sa, Claude Joseph te envite l pou l fè sa. Sètadi Claude Joseph vin reprezante yon veritab obstakl pou Ariel Henry vwala poukwa Ariel Henry li menm li ap pran yon seri de desizyon pou kapab redui Claude Joseph. Dosye Matisan m ap vini avèk li demen pou nou paske. Gen anpil lòt dosye jounen jodi a la m pa vle li nwaye nan lòt dosye sa yo. Nou pral vini avèk kesyon bsap la. Nou konnen otorite nan ministè jistis ak sekirite piblik pran desizyon pou kapab pran badj tout nèg ki nan bsap paske genyen nèg yo jwenn ak zam ilegal nan men yo, nèg non yo ta site nan kidnaping vwala poukwa yon desizyon konsa. Ebyen fò n di ke ministè anviwònman. Alò se ministè anviwònman de preferans olye de ministè lajistis. Ebyen ministè sa a mete lòd nan brigad siveyans air pwoteje. Se sa ki eksplike desizyon pou anile badj ajan bsap yo. Minis lan di li jwenn anpil enfòmasyon ki ta lese konprann gen yon rezo mafye ki yo menm pran plezi. pou enprime fo badj brigad la. Minis Cadet anvizaje rankontre responsab bsap la, Jeantel Joseph ki li menm dwe bay yon seri de detay sou sèten endividi yo ta sispèk nan enplikasyon zak banditism alòske moun sa yo idantifye yo kòm ajan brigad la. Nan sans sa a, minis la anonse gen yon vèting k ap fèt nan enstans sila a. Pou kapab detèmine vrè di fo nan tout dosye sa yo. An n tande li ki t ap pale konsa. Nou gen la Brigade de Surveillance des Aires de des Aires Protégées depi kèlke tan genyen de zenfòmasyon ka bay otou de li. Piske nou menm jan nou toujou di an pou nou sèvi nou dwe rete a lekout de popilasyon an ke n ap sèvi an. Nou te pran nòt e sè dènyè semèn sè de dènyè semèn gen lòt enfòmasyon ki vini e premye eleman dankèt nou fè n konnen ke gen yon rezo fosèè k ap emèt de fo batch. de l'ANAP deyò, deyò a, an atandan ke mwen genyen dènye rapò de Direktè Jeneral ANAP lan, Mesye Jeantel Joseph, ki pou di mwen si de moun ke lapolis apreyande, yo repwoche pou aksyon de banditism, keseswa kidnaping e ot, si se de moun ke li genyen vrèman kòm ajan. An atandan, n'ap mete lòd lan dezòd. Nou lanse yon pwosesis de screening pou nou fè vetting. Nou anile tout badj yo. E nou tou lanse pwosesis pou nou refè badj yo sur des critères. A pati de jodi an, nou pwal la avèk dokiman ke nou pwal mande ajan bsap yo, dokiman ke Agence Nationale des Aires Protégées ap pataje avè nou pou yo kòmanse vin ranpli fich teknik endividyèl yo pou nou ka fè vetting sa epi pou nou tout ajan ki ki reponn a konfòmite, tout ajan ki sipoze travay ki dwe reponn avèk disiplin yo. ki se travay nan air pwoteje sèlman lan kesyon anviwònmantal men ki pa genyen lòt anbisyon, lòt pretansyon pou yo konfonn tach yo avèk tach lapolis e tach lame, tach fòs piblik yo, ki konprann ke misyon ajan anviwònmantal lan se yon misyon ki byen kadre nan dekrè pòtan sou jesyon anviwònman de janvye 2006 ki viv pibliye an janvye 2006. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!